Ok pou moun yo reponn a bezwen fanmi an. E te gon dezyèm bò ki kite la pou te bay, lameri ap fè stil ya anpe moun jwenn anpe moun pa jwenn. Sa vle di san kantite de moun ki kap viv ladan. Bon alò ki pap viv nan ki jwenn kèlke ti bagay. Gen moun ki gen fanmi ki pa ki pa jwenn anyen jiska prezan lameri te di yap bay kat pou lòt rès moun yo al jwenn nou pa jwenn anyen ok. Men ta renmen mande. ak ni entènasyonal la ni nasyonal la kisa lap fè pou tout viktim sa yo ok pa bliye gen ti bebe gen ti bebe 6 mwa gen ti bebe 7 mwa gen ti bebe 8 mwa gen ti bebe 3 mwa jiska 1 an hein kap dòmi nan yon siman pa gen matla ok pa gen manje men lè kit yo vini wap jwenn manje pou ti bebe pa gen lèt e de grenn bobo sèl yo mete nan yon sachè bay moun. Nou pa wont menm nou mande sekou nou mande entènasyonal la si lap fè yon bagay pou nou kel pase dirèk vin fèl pou nou paske lèl pa pase dirèk vin fèl pou nou nou remake ke meri a ap vin mande moun nimewo moncash sa moncash ka regle pou moun yo nimewo moncash kisa moncash ka regle se mil senksan demil dola yon moncash ka resevwa kisa kisa nou tounen menm yon chanm kay kounya yap mande sèt mil dola uit mil dola. 7 mil dola, 8 mil dola pou yon chanm kay. Imedyatman yo di konsa pou yo bay yon kont moncash. Premye mwen al voye sou moncash avan mwen 2 mil dola, 1500 dola, eske l ka anfème kay mesye? Men nou mechan mesye. Nou mechan anpil. Nou mechan anpil. Si nou wè nou ka nou ka nou ka di sa pou moun voye kòb pou yo e kont nimewo moncash pou nou voye kòb moncash, kisa yo pral regle avè l? Hein? Nou pran nou nou lage nou nan nan nan lekò yo lage pèp la nan lekòl. Se byen pa gade lè lye manje maten poko prepare manje maten poko prepare pa gen dlo pa gen gaz pou yo mete nan machin ponpye yo pou yo vin bay dlo twalèt la ap santi nan nen nou tout moun se de twalèt de twalèt pou tout popilasyon sa pa gon zye se sèlman yo vin filme nou yo vin fè nou pale nan mikwo anyen pa regle. Nou mande entènasyonal la, si gon bagay lap pote ba nou, ke mete pye sou sol la, ke mete pye chache konn kote nou ye, vin kote nou dirèk, se nou k sinistre. Ok, nou pap pase pa lameri, nou pap pase pa anyen, kel vin bay sa lap ba nou an poun peye kay poun sòti la. Bon mwen menm mwen son enfimyè bon mwen menm medikaman paske wap wè gen anpil bebe la ki gen dyare m pa konnen si se lèt bwat lan ki deranje yo. Tirel kote nou ye a la mwen menm tout sa map mande mwen menm se pou moun ap mouye lè lapli ap tonbe la menm sa nan menm nap mouye e se ti nouris mwen ye mezanmi kote m ye a la m pa bon ditou ditou ditou ditou ditou se pa grenn manje a ki nesesè pou mwen mwen menm si pa di vye ret di mwen ri yo mete nou nan lòt lokal sa yo ka fè pou nou an yo fèl nou panse nou ka defann ti kòb manje a se pa sa ki nesesè pou nou mwen menm sa e pou mwen menm. Si nou yn gon vant fè mal, nou gon tèt fè mal, si yon goumen pete, si youn pete tèt lòt, nou dwe al bal premye swen. Yo pa janm ba nou l, pase la dwe gon bwat de sekou. Si w gon vant fè mal, pase sekouris ou ye nan sal la la. Mwen menm Moris Bajan, m se sekouris, m te ban nou yon bwat de sekou, premye swen. Ni bò kote leta, ni bò kote bandi a gon pwoblèm, pase moun sa yo ki la, lè yo wè leta desann avèk traktè, avèk traktè, avèk cha. Li pa repare okenn ti kay malerèz sa yo k la, se kay yo, yo kite kay yo, se pou yo pa mouri anba bal, sak kraze, sak boule. M ta renmen lè yo soti la, lè ba yo bagay, ki kote yo prale lè yo kraze kay la yo. Pase lè malerèz la yo redi fè ti kay la yo, kounye a lè yo mesye yo, lè yo resi soti oubyen lè yo pa konn pou kilè yo la, ki kote yo prale. Fok leta avek bandi a gon jan ta ranje ti kay malerèz yo poun pa kraze yo lè yo tounen. Yap fè gè yo malerèz a yo retire kò yo yo ba yo fè gè yo dyèl yo. Men leta li menm li menm se pa ale ak traktè ou di ou pral fè wout men konnen sa ou pral kraze a se pa wout yo ye se kay ki ladan yo fòn pwoteje yo pase bandi a pa egare li menm pandan li lan gè pandan li lan gè li pa pral kache kòl pa anndan kay. Wap kraze kay la ou pap jwenn bandi a, bandi a pa nan kay vre, bandi a se deyò li met tèt li, li pa fèmen anndan kay, lè ou kraze li se pa anyen ou jwenn, bandi a retire kòl li, ti malere sa yo lè yo tounen pap ka tounen lakay yo, men mwen sa m mande leta li menm, pwoteje ti kay malerèz yo, e yo menm ki la a tou. Fon fason pase kote u yo ye la epa pou yo ye fon fason tou sann ka di avèw sann ka fè avèw fè avèw pase entènasyonal la mwen te di pase deske map gade la jan peyi a prale la nou antoure la pase pa gen lavi pou nou leta rete l kwaze men li kwaze men li pa ka fè anyen li pa ka fè anyen fòl fon fason kounye a la tout espas nou se sou leta nou ye la nou pa ka wè bandi kouri kounye a tout espas.